Sa w ap gade la se sitiyasyon ki deklannche nan lakou Pòtoprens aprè dosye Joe Biden nan fin pran lari, pèp ayisyen mete tèt yo deyò, yo mande kout ke kout fòk yo jwenn paspò, ebyen se batay goumen joure ki eksploze nan zòn sa. Men pou lenstan moun ki te sou plas yo, pèp ayisyen bagay la grav, sa pwouve vre ayisyen pa vle rete nan peyi yo, sitiyasyon ensekirite a ak lavichè grangou lamizè koz pèp ayisyen vle batay kite peyi a. Pou ayisyen fui kite peyi a. Si Biden te gon pwojè pou Ayiti sal tap fè pou nou? Li tap ede nou li tap ede nou sekirize peyi a pou nou viv? E pi gwo byen Biden tap fè pou nou? E si li tap fè pou nou byen vre? Ayisyen met nan tèt nou fè je nou wè klè si etazini te vle ede nou vre se gang yo li tap vin trake la met solisyon la e sal tap fè? Ekipe a lapolis, lame. Dayè, Etazini di l pa konn lame Dayiti. Sa vle di Etazini pa nan favè nou. Li pa nan enterè nou. Sètadi, kòman ou panse ke Biden pa yon pwogram pou Ayisyen fui kite peyi a? Men nou menm Ayisyen, moun k ap pale, moun k ap avize, moun k ap panse, men fò n reflechi. Nou vin, Ayiti vin tounen yon zòn de non dwa, yon pwen wouj. Menm jan moun te konn rete Site Solèy ap kouri kite Site Solèy al kache yon lòt kote. Moun ki Petyonvil kounye a pa konn ki sen pou yo rele. Yo pa konn ki dye pou yo rele. Gen 3 peyi koz ayiti nan klima sa e yo k vann peyi a zam yo gangsterize ayiti fè moun yo pè viv la pase yo konnen peyi a gen richès ladann gade pil moun nan 4 peyi yo lanse pwogram e sèl ayiti moun ankonbre konsa sèl ayiti moun sou moun konsa dèyè paspò pou yo pati paske peyi a tounen yon zòn de non dwa moun ap mouri maten midi e swa ou legliz wap mouri ou nan lari wap mouri. Ou nan lari e lè w antre, ou antre e si w leve pou w di Bondye mèsi, si w leve. Banm mande w yon bagay non sitwayen, mwen enfòme depi yè swa gen moun ki dòmi nan espas la, kòman ou menm ou konprann sa, eske ou te konfime sa tou antanke sitwayen? Wi, m konfime sa, m vin la a 4 è di maten, gen moun ki kouche la, moun ki dòmi la, moun gen yon semèn, moun gen 15 jou, gen moun ki dòmi atè a la, gen moun apiye apiye. Gen moun se sou katon yo dòmi bò lari a jis pou fè yon paspò tèlman sitiyasyon gang nan dejenere. Gang yo touye moun kote yo vle e yo k fè lalwa. E yo k fè lalwa. Yo tiye moun kote yo vle. Yo pran moun kote yo vle. Petyonvil yo te di te zòn rezidansyèl. Zòn rezidansyèl Petyonvil. Men kounye a moun Petyonvil ap kouri. Yo pa konn ki kote pou y ale. Y ap fui. Antanke otorite ou wap dirije yon peyi. Pou ou gade yon moun ap fi peyi a pa mas konsa men si w te moun antanke chèf antanke responsab si w te chèf ou ta di kèt banm poze tèt mwen kesyon ou wè tout moun ta pran kouri kite peyi a ou ta poze tèt ou kesyon men malerezman malerezman nou pa gen otorite si n te gen otorite yo tap reflechi sou sitiyasyon sa kòman yo tap vin abòde l. Men kounye a la banm mande w sa ou menm antanke yon sitwayen antanke yon ayisyen kòman ou konprann yon sitiyasyon Kote ke, ann di ke yon paspò ki ta sipoze yon koutwazi, yon dokiman de vwayaj, menm jan pa egzanp, m gen dwa bezwen kat elektoral, m gen dwa bezwen nenpòt pyès didantite, donk m kapab pwokire yon paspò. Men kòman ou konprann difikilte ki genyen pou moun kapab fè yon paspò? Difikilte kreye pou moun fè paspò a, kisa l ye? Se dil li vin fè. Si w pa gen bwas, ou p ap fè paspò. Sa w vle di pa la? Manyen pou kòb pou w bay. Moun ki gen plis kòb la e yo k fè paspò. Se sa pou yo fè la. Ou mèt fè 15 jou la. Gen ou pa gen moun pa w. Gen moun ki antre a moun. Anplwayè, polisye, nèg lame, tout otorite, chak antre a 2 moun. Antre a moun pa yo. Moun ki dòmi la, leve la, pa manje, pa bwè yo. Youn. Pa ka antre fè paspò yo. Yo mèt dòmi la a. E gade yo, gade yo wè moun ap antre a moun. Moun ap pase sou yo. Se sa k fè tansyon vin oblije dejenere. Lè moun nan dòmi la a, li leve la a, li grangou. On dokiman date de yon jou. Ki bò l ye? Men la a machin pran tou la a. Moun annik siyen, yo lonje paspò a ba li. Yo pafè yon mwa. Gen moun yo pafè de mwa. Epi nou te ka ba ou l imedyatman ou te kanpe a. Men gen moun ki, yo di tou, se pa, se pa pandan pwogram Biden nan vini la, yo ap fè, yo ap chèchè dokiman sa. Gen moun ki gen tik nan tan yo pa ka jwenn. Eske ou menm ou panse ke se yon bagay ki reyèl? Wi, se yon bagay ki reyèl. M gen yon mesye ki te vin la yè, li gen dezan depi l gen yon paspò. Dezan depi l ap mache dèyè yon paspò. Dezan. Li pa janm ka jwenn paspò a. Yo refè l al achte tib. Lalache ou nan tib ankò. Li pa janm ka jwenn paswa pou pirèd. Pa janm. Avèk mwen m deja genyen Liné Balthazar Liné Balthazar de phtk Liné Balthazar ki m gen dokiman sa bon pa paske yon moun voye l pou mwen dirèkteman men paske li sou rezo sosyal kòm kwa se ta chèk e kontra Liné Balthazar genyen nan leta alòske l ap pran pozisyon kont leta e ke yo pibliye l kisa k ka fèt m pa konnen ban m mande Liné sa sa ye men konsa tou Liné E se youn nan gwoup moun oubyen nan moun ki responsab phtk e phtk se fè pati 8 pati politik ki siyen yon dokiman la kont pouvwa an plas la pou di yo pa kapab. M a tou fè yon ti gade l avè l e kòmante avèk Linie Balthazar sitiyasyon politik la. Mesye Balthazar bonjou. Mwen gen yon dokiman devan mwen, se ta yon kontra ou genyen, w ap touche anviwon 200 mil goud nan leta, alòske gen moun ki kwè w ap pran pozisyon kont leta la. E poukisa dokiman sa deyò hein? Kisa bagay sa ye? Ki kote kontra ye? Non mwen e bon mwen mwen m pa konnen m pa konnen sa wap di a la première chose c'est que si gon si gen moun kap mete bagay deyò sou mwen se pa kontra oubyen lèt pou yo mete deyò se pou yo mete kopi chèk kote m yo yo te peye m mwen te mwen te e e mwen te touche yon chèk donk lè yon moun ap travay avèk yon moun E ou touche lan menn. Donk se kopi chèk kote yo te peye m nan pou yo bay. Se pa se pa kontra ke m pa konnen, ke m pa oubyen lèt kontra ke m pa konnen. Ou konprann Romanès. Donk an nou an nou an nou paske jeneralman lè y ap fè tip daksyon sa yo se se kopi chèk kote moun nan touche a yo bay. Donk mande moun yo pou m voye kopi chèk yo te peye m nan la a. Asomoman la n a pale de sa. Wi wi wi men men men men dakò avèk mwen Mesye Balthazar. Se dokiman m gen an se kou dè kont, li siyen, li gen dat, li gen nimewo, seri, tou sa. Donk m anvi vle fè l konfyans pou m di tèt mwen, se t yn enstitisyon e kou dè kont pa nenpòt ki enstitisyon. Non, men Romanes mwen di ou ke lè moun gen yon kontra avèk yon moun, egzekisyon kontra a se lè yo peye w, lè yo peye w, lè yo peye w chèk ou. Donk se chèk mwen te touche a pou yo bay. Se pa afè kontra. Epi la dezyèm choz, m ap raple tout moun ke Line Balthazar se yon pwofesyonèl li ye. Mwen se, m ap, m ap, mwen se konsiltan politik e konsiltan lan tout, lan divè domèn de konpetans mwen depi trantan. Donk si m ta siyen yon kontra avèk Leta, se pa kado yo t ap fè m. La deuxième chose, mwen menm Liné Balthazar kòm phtk mwen patisipe lan desizyon, lan negosyasyon pou te mete Doktè Ariel Henry kòm premye minis. Donk li tap tout afè nòmal ke kòm moun ki gen responsabilite politik lè l tap nonmen kòm premye minis pou mwen ta pou m ta lan swa lan kabinè l swa lan ap travay avèk li. Men tèl nè pa le ka, se mwen k chwazi sa, se mwen k chwazi pa fè. E lè m t ap fè negosyasyon politik pou nonmen avèk prezidan Jovenel, pou nou kapab nonmen Ariel Henry kòm premye minis, moun ki avèk li yo kounye a la, yo menm avèk. Jovenel Moïse yo pa di pale. Vwa pou yo ta lan negosyasyon pou yo fè Ariel kòm premye minis. Donk se lè mwen menm mwen fin fèl premye minis kounya la li lòt moun vin antre lan pouvwa epi kounya se ou wè sa kap fèt la la. Ok. Donk sa vle di ke 1 sim ta lan pouvwa se tap dwam poum ladann. M tap lan plas mwen paske se phtk. Son prezidan phtk k te nonmen Ariel li m te kontribye nan mete phtk o pouvwa. Donk se ta yon pouvwa ki pouvwa pa m. Se lòt moun ki pa lan plas yo bò kot Ariel la. Men m pa ladann. M pa gen kontra ak yo e m pa touche chèk lan men yo. Se desizyon politik pa m. Donk kounye a si gon moun ki konnen ke yo te peye mou chèk lan leta, ke yo bay kopi chèk la epi apresa Mesye Romanes na pale. Ah ben ok pa gen pwoblèm paske m wè kou de konn di l bay avi favorab pito m ta tann yon chèk vre men si non pou kisa yon moun oblije met sa deyò nan yon sitiyasyon frajil konsa daprè ou kote kou sa soti? Non paske tou senpleman yo panse ke tout moun achtab mwen m pa achtab m pa achtab. Yo panse ke tout moun pèspektiv bay kontra touche 200 mil goud pa mwa se sa kap fè moun egare al ale non m pa m pa lan sa mande w li tap tout afè nòmal ke mwen menm mwen gen gen responsabilite politik otou de premye minis Ariel Henry paske m te kontribiye lan mete l lan mete l kòm premye minis men tèl nè pa le ka m pa an opozisyon avèk Ariel Henry mwen an opozisyon Li sou avèk dè desizyon politik ke l ap pran depi dizi mwa ke m twouve m an dezakò avèk li. E m ap kontinye asime dezakò m avèk lè desizyon politik e avèk dè moun k ap oryante l mal politikman ki fè ke l nan sitiyasyon ke n ye. Eske ekip Ariel Henry a te envite w vin siyen yon kontra kòm manm kabinè li? Ou te okouran de bagay sa a? Ma, ma, ma, Rovanès, mwen di w kòm moun ki te patisipe. lan mete Ariel Henry o pouvwa li toutafè nòmal ke o depa li te di nou te ta dim pou m vin lan kabinè l men a pati di moman ou m wè ke gen des oryantasyon politik k ap fèt mwen deside pa travay lan kabinè mesye Ariel Henry se mwen ki deside sa. Ok aa donk ou eksplike sa yo te rele w se ou k pat deside fè sa. M pa deside travay lan kabinè Misye Ariel Henry paske mwen pa renmen oryantasyon politik e desizyon politik e moun kap enfliyanse l politikman mwen pa mwen an dezakò avèk yo donk m pa gen anyen ok donk. Hum ok m wè sak fèt la m wè sak fèt la petèt yo voye l kontra kou dèkont avan menm ou siyen dokiman petèt se sak fè l pran lari la. Yo mèt pran, yo mèt pran lari, m di w son chèk, se chèk yo te peye m nan pou yo mete nan lari. Ok. Se pa dokiman. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm, si pa gen dokiman, m ava gade sa. Genyen 8 pati. Mande yo tou, mande yo kòm ou ka, ou ka, yo t ap twò kontan mete deyò chèk yo te ban mwen yo. Ou gen dwa rele yo, mande yo, kòm yo di Liné Baltazar te lan kabinè yo, bay, fè, montre yo on rapò kote m te travay pou yo e kote yo te peye m. Kote m te siyen, m te si, m te siyen, m resevwa yon chèk lan men yo. Mwen wè mande yo sa, y ap twò kontan ba ou li. Wi, men, men, men sa k pase a, m pa twò konnen yo, men se paske m wè Koudèkont di l bay avi favorab wi, e sa k pi enterese m. Bon, avi, non, a, kòm Koudèkont gendwa bay avi favorab, mwen di w, yo gendwa bay avi favorab pou yon kontra k pa egzekite, se sa m ap di w wi. A, oke, oke, oke. Mèsi anpil. Ban m gade yon lòt dosye avè w, 8 pati politik, pami yo, Linebald e phtk ke ou menm wap dirije si yon dokiman la ki moutre ke bagay la bagay la parèt difisil la peyi a parèt difisil e nan sans sa nou menm nou gen de dispozisyon nou pran la a e lè m gade sa nou di konsa se pou sa plizyè pati politik ki vle sekirite lapè ak demokrasi tabli nan peyi a deside sonnen lanbi rasanbleman an Genyen 8 premye ki genyen rive sou plas la e m pa bezwen site yo, se Unir, bon m di l kanmenm pou pitit Desalin, kontra pèp la gri phtk ou pl. E ke n pale de demokrasi, nou fè plizyè rekòmandasyon, nou adopte nan tèt ansanm desizyon sa yo. Plizyè desizyon nou adopte yo, se anviwon yo 4 mwen li la a, se 4 pwen. Pou ki sa nou pran l? Eske n panse sa yo ap gen enpak? Non, nou pa, nou pa, nou tou senpleman konstate ke peyi a ap. alliance politique que nous faisons, c'est pas un regroupement politique en plus que nous faisons. Nous tout simplement dit monde, tout le monde, tout citoyen en pays a, hein, nous fait constat que à partir du 26 janvier, ça passé la caille pour hein, les ministres, ça passé la et officielle, ça passé l'aéroport, faites pour interpeller tout le monde parce que les forces de sécurité de ce pays Oh oh Aloea hier ki di ke le peyi est en feu, le peyi se brule donk moun lan gouvènman yo fè menm konsta avèk nou. Donk se pa alyans politik nou fè, nou pa di nou pral kraze gouvènman, nou di jan peyi a ap fonksyone. jan peyi ap fonksyone depi 18 mwa, ansanm de movèz desizyon k ap pran, oubyen desizyon ki pa pran, oubyen desizyon ki pran a kontretan, vin mete peyi a lan yon sitiyasyon ou li engouvènab oubyen moun k ap gouvène l yo, yo pèdi kontwòl peyi a. Eske sa w te pase 26 janvye lan ayewopò a, Mesye Romanes oubyen tout moun k ap tande m la, li pa montre nou ke moun k ap dirije peyi a yo pèdi kontwòl peyi a? Donk apatiwoman ke moun kap dirije yo pèdi kontwòl peyi a, yo pèdi kontwòl fòs de sekirite nasyonal, tout moun vin an danje. Se sa nou di tou senpleman, nou pa di lòt bagay. Nou pa kon, se pa yon pwogram de gouvèneman, nou pa di fale chèf de gouvèneman ni ranplase l. Nou di menm gouvèneman an li fèt pou teni kont di fèt gon pwoblèm lan peyi a e ke fòk nou, fòk nou ansanm nou jwenn yon solisyon. Wi, youn nan bagay mwen dwe gade mesye Baltazar, pa bliye nap fè politik, wap fè politik. E politik la son rapò de fòs li ye. Toutan map pale de akò ki gen la epi m di gen de pati reprezantatif depi yo pa nan akò a gen de bagay ki gen dwa pa ka fèt men lòske m wè 8 pati ki siyen sa la gen de aktif ladan l, e se pa de pati politik ki siyen akò 21 desanm lan, kèlke pa nou pa fè l o aza. Ben wi men Mesye Romanes ou menm tou ou pa konstate ke depi depi akò 21 desanm nan siyen an ou pa wè peyi a vin pi mal? Akò a siyen 21 desanm, 26 janvye, bon e polisye man al atake premye minis al ayewopò. Ou pa wè peyi a vin pi mal? Donk pa gen plis kidnaping, peyi a pa vin pi envivab, pa gen lekòl te kòmanse ouvè ou pa wè lekòl vle fèmen ankò. Donk nou nou pa kapab di ke akò 21 desanm nan moun ki siyen l yo, sa yo pral fè avè l yo se sa k pral rezoud pwoblèm peyi a. Donk nou fè konsta, menm jan avèk Mesye Léon Charles ki reprezante Ayiti lan enstans entènasyonal ki rele l'OEA, yè Mesye Léon Charles di ke peyi a a feu et a sang e ke yo manke asasine Premye Minis la lan ayewopò, se li k di l. Donk lè, si nou menm kòm sitwayen ki konstate sa, nou pa di sa e ke nou di ola. Paske e 1 fòk nou antann nou ke l pitit Desalin, ke l phtk, ke l lapè, ke l lòt, ke l fanmi lavalas, ke li Montana, ke l bò isit, ke l bò lòt bò, fòk nou di tèt nou jan peyi a ap fonksyone a li pa bon e ke nou menm ki aspire a dirije li nou gen dwa rive yon moman nou pa gen peyi ankò pou n dirije. Se sa sèlman wi nou fè Romanes nou pa. Nou pa lan bagay pèsonn, nou pa atake pèsonn, nou pa menm di ke nou di jan peyi a, e premye minis la tou le premye santi l, santi l konsène paske jan peyi a ap fonksyone a, li pa bon pou pèsonn, li pa bon pou ni sitwayen, ni dirijan, ni timoun, ni granmoun. Mhn, men nan kounya konsta yo nou tout fè l, m fè l, m pa ka al jakmèl. L. Moun nan Nò pa ka al nan Nò. Nou sène la oubyen n di ansèkle la. Se vre nou fè konsta yo tou, Leon Charles di l, nou tout konstate l. An tèm de solisyon Mesye Balthazar, kòman san sòti a? Non, mè la premyè choz se pou pou jwenn pou solisyon fòk tout moun rekonèt ke peyi a malad. An, m panse, m panse konsta sa nou tout wè l wi, m panse sa wi. Non men si nou tout wè l, moun yo pa ta ka met nan tèt yo, yo siyen yon akò 21 desanm, se avèk akò sa yo pral rezoud pwoblèm peyi a, alò ke apre akò a montre w ke peyi a vin pi mal lè yo fin siyen l lan. Donk ou wè gen de, se pa tout moun ki klè ke peyi a malad. Gen de moun ki panse ke l kòrèk, yo ka kontinye fè menm jan. Donk, an se sans la, nou menm, nou, nou, nou 1, kòm, kòm responsab politik e prensipalman kòm pati politik ki te gen patisipe o dènyè eleksyon, e nou mete tout santiman patizan nou de kote, nou di tèt nou, an nou di ola pou nou fè peyi a e pran moun k ap dirije peyi a, pou n atire atansyon yo, moun ki vle al dirije a. Men men nan ki sans pou n mete peyi a pou ke pitit li, tout pitit li ka viv ansanm. Ke ou menm ou ka al nan Sidès, ke lòt la ka al nan Nò, ke manman pitit ka voye pitit yo lekòl san san san san san kè sote. Se sa, se de sa n ap pale. Eske akò 21 desanm nan ga ban nou garanti ke yo ka bè bay sa? Mwen menm, mwen menm kòm re responsab, mwen mwen kwè ke non. Gen lòt moun ki kwè ke non. Men sa pa vle di ke moun ki siyen akò 21 desanm yo, yo pa, se pa Ayisyen yo ye pou nou pa diskite avè yo. Nou fèt pou diskite avè yo. Sof ke nou nou di desizyon, pwopozisyon ke yo fè a, li pa sifizan, li pa pèmèt ke peyi a reprann kap li nòmalman. E lan sans sa nou, nou verifye sa depi 21 desanm, sitiyasyon peyi a vin pi mal. Gen plis gen plis kidnaping, ensekirite a ogmante, polis nasyonal an rebelyon, gen pwoblèm, mekontantman, moun pa ka viv, donk nou pa ka di ke akò 21 desanm nan pral rezoud pwoblèm peyi a. Si lakò 21 desanm li pa kapab rezoud pwoblèm peyi a, Mesye Balthazar, Nous avons besoin d'un autre accord, selon ou menm? Non, nou bezwen, nou bezwen chita tout moun, moun ki siyen 21 desanm, moun ki siyen Montana, moun ki siyen lòt, lòt, lòt, pou nou di, e, e, an nou, an nou, an nou mete peyi a lon lòt direksyon. Se nou tout ki pou fè l. Se pa yon gwoup ki panse ke l gen la solisyon e, e tout fèt. Non, non, non. Nou pa, nou pa, mwen, nou poko lan. Nou poko nou poko lan ni solisyon ni ni di se moun ki responsab. Nou fèt pou nou di tèt nou e se sa y ap mande nou menm sou le plan entènasyonal y ap di nou anbe fòk nou antann nou sou ki jan n ap di n ap nan sa n vle fè ak peyi a. Bon se nan faz sa nou ye e Romanès. Men m m vin enkyè. Si m nan ekip premye minis la Ariel Henry m t ap di premye minis fò w rele mesye Balthazar, fò w rele lòt moun yo m enkyè puiske Lenfòmasyon oubyen la popilasyon kwè ke se nou menm phtk ki mete Ariel o pwen ou yo di se le chwa menm de Michel Martelly e ke kounye a menm phtk sa ap soti yon dokiman konsa. Si m nan ekip premye minis la m ta di pou kè rele w pale avè w, rele Martelly pale avè l wi. Eske eske ou menm daprè ou menm si w tap pran manm phtk ou tap di ke premye minis Ariel se yon manm phtk li ye? Non. 2 fwa min 2 fwa minis pandan règn phtk la. Noé 2 fwa minis pandan règn phtk a men li te dezi li te reprezante lòt fòs politik lan gouvèneman de kowalisyon. Banm gad avèk ou bagay, banm gad avèk ou bagay. Mesye Ariel, Mesye Romanes, wè, wè an nou, nou, nou, nou te pwomèt pou n pa twò long e m pa vle. Dènyè kesyon. Mèsi anpil. Banm kite w ale dènyè kesyon dènyè kesyon e se la tout dènyè. Mesye Ariel Henry non manman banm reponn ou mesye Ariel Henry se se manm yon gwoup politik yo rele li li sòti lan fizyon lan sosyal demokrasi aprè sa l vin sòti lan inite lan verite donk mesye Ariel Henry pa konekte ak phtk donk vwala men pa kont mesye Ariel Henry son pèsonalite ki te minis sou Martelly, l te reprezante inite, apre sa, li vin reprezante menm kouran politik sa a lan kòm premye minis Jovenel Moïse. Donk, mesye Ariel Henry, se pa phtk l ye. E aktyèlman, se pa phtk ki otou de mesye Ariel Henry. Donk, an nou klè sou sa. Non, n ap klè sou li. Petèt dènyè kesyon m ap poze w. Mèsi anpil paske w te aksepte pale avèk mwen. E se dènyè kesyon sa a m ap poze w. Ariel Henry, l te minis sou Martelly e l te reprezante. on kouran politik jan w di l la, men de Mateli li vin minis. Non, Ariel Henry an 2004 te fè pati de Conseil des Sages. Non, pa koupe bagay yo, pa fè kòmsi Ariel Henry se sou Mateli li kòmanse fè politik. Non, non, se pa sa m genyen, se pa sa m genyen. Non, de pou pran nèt, mesye Ariel Henry se sosyal demokrat li ye. Li te lan Fusion, li te lan, apre sa l vin reprezante le Conseil des Sages. Li te lan konsèy dè saj an 2004 lè yo bay Aristide koudeta. Apre sa li vin minis. Donk pinga nou fè kòmsi Ariel Henry son moun ki gen yon karantèn dane lap fè politik lan peyi a. Donk tout moun konnen l. Trè byen. Tout moun konnen l e tout moun konnen ke l pa lan tèt kale. Men sa m vle avè w. Mèsi anpil paske ou raple m sa. Ou konnen 2004 la m te timoun. 2004 li te nan konsèy dè saj m dakò l avè w. Li te minis enteryè men m espere la se sou tèt kale. Kòm minis nan gouvènman Mateli a. Wè si w te tande m Mesye Balthazar mwen panse ou t ap gen plis agiman pou w reponn. Paske se dènyè kesyon m ap poze w fò m kite w ale. Ou te di m sa a. Li te nan Konsèy Dèsay vre an 2004. Nan gouvènman Mateli li vin reprezante yon kouran politik. M dakò avèk ou. Aprè sa, lè sa l petèt te minis enteryè. Aprè sa l vin minis afè sosyal. Mennen kounye a si l pa phtk Domingo te renye, li pran 3 Duvaleris li mete lan yon CEP, sa vle di ke nèg yo kite Duvaleris yo vin Lavalas. Se, alò paske yon prezidan pran yon moun lan lòt sektè pou, lè, lè prezidan Aristide te chwazi Evens Paul kòm premye minis, sa vle di Evens Paul te kite Kid li vin, li vin, li vin phtk? Non, non, non, ann pa konfonn sa. Le prezidan Jovenel a chwazi, li chwazi. Ariel Henry kòm premye minis li, an sachan trè byen ke 1 Ariel Henry se manm inite l ye, li lan kouran Preval, li lan, li lan, li, donk li, li, l ap fè yon ouvèti politik, men sa pa vle di ke Ariel Henry vin phtk ni li vin tèt kale. E da prèv, sè ke Ariel Henry ap dirije peyi a kounye a, se avèk sa famiy politik ke l ap dirije, gade moun k ap dirije avè l yo a wè.